Bonjou bonsoir la famille avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon m gon ti dosye tou piti sou site solèy paske mwen gen lenpresyon ke site solèy la se preske chak jou poum ta bay enfòmasyon sou li paske mwa japuy sou la sonèt dalarm ebyen poum kapab atire atansyon anpil moun nan peyi dayiti e sila yo tou ki nan kominote entènasyonal la konsènan Sa kap pase nan site soley pi gwo bidon vil peyi dayiti paske anba la fòm di nou moun yo ap manje tè nap retounen avèk yon deklarasyon babekyou te fè ou menm ou pral analizil ou pral chache konprann ni paske mwen je panske se toujou evidan poun fè w reviv sa n rele Mémoire du micro. Epi nou gen kèlke enfòmasyon n ap pote ba ou nan kad emisyon sila a. Eske nou kapab di gen espwa pou Ayiti? Eske nou kapab di nou kreve nèt? Ebyen, se pati! Avan m kòmanse emisyon sa a, m ap salye yon bon zanmi ki rele Guerby. Guerby, tchenbe la frè m, pa moli, bon travay. Epi on è ansanb, on sera toujou ansanb. Alezi pour les info Lèzetazini li menm li konvenki yon rezolisyon nan loni otorize yon fòs miltinasyonal pou Ayiti kapab pare disi kòmansman novanm. Nèg yo kontinye ap jwe avèk Ayiti. Tèt chaje. Lè sa sèl sa m konnen Ayiti. P ap fini. Washington di li konvenki yon rezolisyon nan Konsèy Sekirite l'ONU an kapab pare e ke peyi yo ap aksepte pou dirije yon fòs nan kòmansman Novanm nan e pou fè fas ak kriz imanitè la nan peyi Dayiti. Se deklarasyon ki fèt Mèkredi an pa bò kote Sekretè Deta Ameriken an Brian Nichols pandan li t ap adrese li avèk jounalis yo sou kesyon sila a. Sou vizit Sekretè Deta Antony Blinken nan Kanada Jedi, ebyen Mesye Nichols ki se youn nan pi gwo responsab afè emisfè oksidantal deklare bay jounalis yo pral diskite sou konpozisyon yon fòs miltinasyonal se ke Ayiti pwopoze nan kad vizit li. Sekretè Jeneral l onu an Antonio Guterres li menm deklare, Yon fòs aksyon rapid dwe ede lapolis nan peyi Dayiti pou afwonte gang yo epi tou kreye yon kriz imanitè, sa vle di gang yo ki kreye kriz imanitè sa a paske yo bloke prensipal tèminal petwolye a. Genyen mak. Klachi ak Miami Herald ki rapòte madi yon rezolisyon soutni pa bò kote Lèzetazini sou inisyativ ki te sou wout pou li echwe a mwen ke yon patenè etranje pa aksepte paske pa gen yon patenè etranje pi ki paske pa gen yon patenè etranje ki aksepte pou bay pèsonèl la fòs. Jiska prezan, ankenn peyi pa pwopoze pou dirije fòs sila. Byen ke Bahamas te deklare l ap voye twoup ak polisye nan peyi Dayiti si yo mande li sa. Epi mouche a di, Je suis convaincu que nous aurons quelque chose en début du mois de novembre avec un chef de la force. On attend Mesye Nichols paske nou estime ke se jwèt k ap fèt jiska prezan. Men, si yon bon lè nou rete nou di n ap fè li, ebyen n ap tann. Antretan, fò m di nou ke Taiwan ap ede Ayiti achte jile parbal ak lòt ekipman pwoteksyon pou lapolis nasyonal ki fèt nan peyi Taiwan. Ministè afè etranjè il la anonse nouvèl la se te madi nan moman ensekirite a ap fè raj nan peyi Dayiti. Ayiti, kote n ap pale la fè fas ak pwoblèm gaz alòske gang yo bloke prensipal tèminal petwolye nan peyi an pou fòse demisyon premye minis Ariel Henry. Rezilta, aktivite ekonomik yo kanpe, ak anpil lopital ki oblije fèmen pòt yo. Ayiti se youn nan 14 peyi ki gen relasyon diplomatik ofisyèl avèk Taywann e ke Lachin revandike kòm. pwòp tèritwa li. Ministè Taywanè Afè Etranjè deklare ke gouvènman an te ede gouvènman Ayisyen an achte ekipman pou pwoteje lapolis, tankou jile parbal ki fabrike pa antrepriz Taywanè. Pòt pawòl ministè sila, Joan Hu, deklare ke sa yo vle a se amelyore kapasite lapolis nan peyi Dayiti pou fè travay li, reponn ak apèl kominote entènasyonal la epi peyi alye yo pou amelyore sekirite piblik nan peyi Dayiti. Brèf, kès kon atan? Ebyen, n ap tann toujou paske si mwa pa touye nou, ane pa touye nou, jou pa ka touye nou. Sèl sa m ap mande nou, priye, veye. Genyen jounalis. Tess Gary, ki li menm t ap travay nan Le Bon FM, se dan le departeman di Sid, yo t ap chache li, yo pa wè li. Kèlke jou apre, y al retwouve kadav li kèlke pa. Ebyen fò n di ke yè, manifestasyon fèt pou denonse zak sila. An nou swiv tou sa nan mikwo konfrè nou yo voa Kreyòl. Popilasyon Foukou, Katriyèm Seksyon, Loran, komin Okay, dekouvri kò san vi. Animatè emisyon deba politik ki pase sou radyo Lebon FM Okay, Tès Gary, aprè 7 jou l te kite kay li. Se frè viktim nan, Vano Tès, ak madan Tès Gary, ki te rive idantifye kadav la ki te defigire. An reyaksyon, yon gwoup moun nan Okay te pran lari jounen madi 25 oktòb 2022 a pou mande jistis pou fanmiy viktim nan. Bilan, yon jenn gason blese ak bal pandan mouvman an. Pwotektè sitwayen an, Mèt Renan Hédouville, nan yon nòt li pibliye, kondane asasina sa a e mande enstans ki konsène yo pou pran tout dispozisyon pou asire sekirite travayè laprès yo. N ap siyale chèf pakè Okay la deja louvri yon ankèt sou dosye a kote l ekri Digicel pou mande l fè l jwenn tout nimewo ki te pale ak Tess Garry madi 18 oktòb 2022 a. Jean Ernst Eliscar, voa Kreyòl, Okay. M ap antre dwat nan lojik sa a paske m vle fè yon ti lojik avèk nou pou nou konprann. Y a se kon apèl an Ayiti, bon mwen m ta kapab di pa bò kote m, yon rezònman toutafè evidant ki rele la mémoire du micro. Oubyen ou ta kapab di toukou mémoire du micro. Jodi a la a nèg sa a te nan tèl kan. ou t ap suiv li byen. Demen, ki kote l ye? Li nan tèl kan. Pa egzanp, André Michel t ap goumen ansanm avèk Newton St-Juste. Yo te avoka pèp la. Tande byen wi! Yo vin rive yon kote, chak fè wout yo. M kwè tou de nèg sa yo te kandida alaprezidans. Men, ou pral konprann ke memwa di mikwo a, li pèmèt ke nou wè nèg isi pa janm batay pou pèp tout bon vre. Se pou pòch yo y ap batay. Si Newton tap batay kont Martelly epi nan dènye moman Newton Saint Just in totalman nan Jovenel qu'est-ce que ça veut dire? Ou pa manje pistach ou manje manba sa se youn André Michel tap batay kont Jovenel Ariel vini miche yn kounya se misye kap frennen pèp la donk nou va konprann. Anpil nèg ki te nan politik pa egzanp lè w pran nèg tankou Sorel Jacinthe ou wè Sorel Jacinthe lan m gon benediksyon spesyal pou li paske m wè nou bliye l men misye pap janm anyen nan peyi sa ankò moun Jeremi Met granmoun sou nou. Moun moron, chanbelan kote l soti met granmoun sou nou. Paske nèg sa a li chanje kazak a plizyè repriz. Konprann byen wi. Sa vle di li te nan tèl pati l kite l al nan yon lòt. Apre sa l retounen nan yon lòt pati. Eske nou konprann? Kounye a l nan Ariel fon. Degaje w Sorel fin fè kòb ou paske bon kòm Ayiti se konsa l ye moun ki pi medyòk yo. Se yo menm ki toujou gen lavwa o chapitre. Men m fè ti ilistrasyon sa avèk nou pou m di nou ke sa yon nèg te di yè, se pa li l ap di jodi. E sa l di jodi a, se pa li l ap di demen. Écoutez bien, voici une petite déclaration pour vous, Jimmy Chérizier alias Barbecue. E ke kòm yon medsen, m panse ke si l gen yon ti kras konsyans toujou kòm moun, li sipòze tande larezon ke dè demen semen oubyen dè seswa pou nou tande nan nouvèl ke Ariel Henry tande la rezon l demisyone e nou di l ankò nou pa bezwen okenn okenn 50 milyon goud okenn lajan jan moun ap fè moun kwè a Ariel Henry annik demisyone pou 1 pou 1 e e e tè e zo tout zòn yo ap debloke e ke pou popilasyon an ka jwenn sèvis paske nou fè pati de popilasyon an nou se popilasyon an popilasyon an se nou nou pa gen okenn enterè pou n ta ap goumen kont moun ki sòti nan menm kouch sosyal avè nou. Paske nou konnen anndan lopital yo jodi a k pa ka jwenn gaz, se pi fò moun yo se moun kòmsi ki pa gen mwayen menm jan avèk nou. Paske nèg ki gen gwo mwayen yo, y ap pran elikoptè la y ap travèse Sendomeng, y ap pran avyon yo prale Etazini. Men sepandan, pou nou ka jwenn sa nou bezwen nou oblije fè de gran sakrifis e ke pou nou ka fè Ariel Henry tande larezon, pou l demisyone. Bon antouka se yon gwo konba wi la, nan konba a gen d'une part de moun kap soufri d'autre part Ariel Henry ki kwè ke li vin livre yon machandiz la malgre gen anpil gròy, malgre gen anpil revandikasyon kont fonksyonman, kont pouvwa a, bon y a menm pa le pouvwa ojoudwi puiske pa gen anyen kap regle men se kanmenm yon sitiyasyon ki ekstrèman difisil Barbecue, Prezidan G9, Pòtpawòl G9 map reprann pou ou mwayen politik sa a. Li fè soufri se vre, èske w bay tèt ou yon dèdlayn kòmsi gen yon tan pou Ariel demisyone si l pa demisyone finalman? Finalman se ke, paske sa klè. Guerrier men sa nou vle w konprann e nou vle tout moun ki la, tout moun k ap tande emisyon Boukante Lapawòl nou ta renmen pou tout moun yo konprann sa. Lè n ap pale nou toujou koyeran nan sa nou menm nou ap di. Guerrier, nan goumen nou di se strateji. E lè w ap goumen depi w bay tèt ou deadline e ke ou pral presipite, presipitasyon ap koz chit ou. Nou pa gen pou nou presipite. N ap mennen yon batay politik kont Ariel Henry. Men nou menm kòm lidè responsab, nou menm kòm pitit pèp la, nou ap gade, nou ap etidye tout. Posibilite ki genyen, kòman nou kapab ede pou evite ke popilasyon nou an, ke n ap goumen pou li an, ke pou moun sa yo pa soufri. Men nou pa pral bay tèt nou yon deadline, sèl sa nou di w, nou pare pou nou ale jiska lekstrèm limit e ke pou nou jwenn demisyon Ariel Henry. Y avè an premye blokaj, Babekyou bloke, gaz pa soti, epi kèlke tan aprè, pa jenerozite, par esprit de mansuétude mais dans une logique de parade politique li te fè deklarasyon sa a. E se nan kad sa a, fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye sou tout peyi a, patikilyèman nan tout zòn li gen manm ak alye li yo, yon semèn refleksyon sou batay Vètyè a, 18 novanm 1803. Inite ak lanmou ki sòti nan san zansèt nou yo ki te fè batay sa a kontinye koule nan san pa nou. E se pou sa, pandan semèn refleksyon sa a, n ap lanse jodi a, n ap mande Leta, sektè prive a ak sosyete sivil la nèf bagay prese prese. 1. Santral Vare dwe louvri pòt li byen laj depi aprè midi a pou gaz la sòti san kè sote. 2. Apati jodi a, kamyon sitèn yo dwe vin ravitaye san kè sote, jodi an menm. 3. Chofè transpò yo mèt reprann travay jodi a menm. 4. Tout ponp yo dwe louvri ansanm depi aprè midi an pou vann gaz la ak pri li te ye anvan an. Lopital 5. Lopital, biznis, lekòl, inivèsite, anbasad yo dwe jwenn gaz Achte nan ponp yo san pwoblèm depi aprè midi an. 6. Tout enstitisyon leta ak prive ka louvri pòt yo san pwoblèm apati jodi a pou kontinye travay ak koumanse reflechi sou dat 18 novanm lan. 7, Lavi dwe retounen swadizan nòmal jan sa te ye anvan pandan fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout ap raple ke lavi chak moun konte nan peyi a. 8, Kidnaping, vyòl, vòl, asasinay dwe sispann. 9. Cha blende yo dwe fè bak al nan baz yo imedyatman, sispann tire sou katye popilè yo, kanpe sou pèsekisyon politik la. Lapolis dwe pito jwe wòl li nan lari a nan bay sekirite toupatou pou kidnapè ak kadejakè pa itilize zam. Pou tire nan tout zòn kamyon sitèn yo ap vin pran gaz yo. Nan kisa pou nou kwè? A vous de réfléchir. A vous d'analyser. A vous de commenter. Nap kite w avèk deklarasyon Badio, Joseph Felix Badio, ki tounen an granmoun, ki pran lapawòl e ki di yon pakèt koze. Donk, Felix Badio. dezapwouve ankò yn fwa la jistis kap chachel tou patou. Salitasyon e respè a tout moun ki gen zòrèy pou tande e ki vle tande m vrèman. Se pa lòt moun, se pa vwa lòt moun, pa gen emosyon, pa gen santiman, se byen. Otou don dosye parèy ke anpil moun pran ap plezante avè l, nou ka poze kesyon poukisa se mètenan ke m deside pale. De rezon, m te gen yon pti pepen de sante, tansyon ateryèl mwen te nan yon wotè demezire, M te gen yon semi atak avc epòl dwat mwen, machwa enferyè mwen, m te gen jansiv mwen avèk de dan ki te defò ki te rann mwen pa t genyen yon langaj ki ta pral kapab pou nou pèmèt tande vrèman sa m ap di a. Dezyèmman, lasajès. Kòman m ta ka fè pale an menm tan ke n ap pale? Petèt nou gen anpil enfòmasyon n ap bay. Se tout enterè pou m tande olye ke pou m pale an menm tan ke n ap pale. S on kesyon dedikasyon. Mevwasi. La vérité, la justice, la paix ne sont autres que la guerre des idées. L'heure a sonné, messieurs et dames. Malheureusement, vous venez d'allumer un feu c'est à vous de l'éteindre. Au nom de l'esprit des quatre vents, suivant les quatre moments clés de l'année, les deux solstices et les deux équinoxes, mais voici encore une fois en causer ensemble. Vous ne faites que disperser les gens, les professionnels de ce pays, jeter de la discorde dilapider ce qui en reste des biens de l'État, semer, organiser des groupes armés partout dans le pays, dans toutes les directions et dans tous les sens, démembrer les institutions pour faire place à la médiocrité. Vous puissiez comprendre alors que jusqu'à présent, nous pouvons arriver après toute Propagande ke nou fè. Simulation de mort. Simulation de al fè rechèch FBI kay a letranje fo adrès. Pandan se tan la nan Pelerin 5 nou di ke m gen yon kay ke m lwe. Epi nou pa mete foto a ni adrès la tou. Gon pwoblèm. M ka konprann nan sosyete sa a, chak moun gen yon pwoblèm, sitou swadizan direktè dopinyon yo. Yo malad de yon mo a twa silab ki rele verite. E pwoblèm de karans sa, enkonpreyansyon sa, li pa gen lòt orijin pwofon ke dimansyon imèn ke nou pa genyen. Paske nou pa moun. Si lòm ayisyen an te moun, si lòm ayisyen an pa t sèvo griye, Li pa t ap kapab abite nan fatra, viv nan fatra, achte nan fatra, konsome nan fatra e pwodui fatra. Donk sèvo nou se fatra l ye. La dimansyon divin ki fè ke lòm saj la, li konnen ke l ap nan sitiyasyon difisil, s on konfli ant limyè e tenèb. Nou pran le tan. Nou lese tan an e men nou devan sosyete a. Yon bagay ke m ta renmen konnen. Eske egziste an Ayiti yon sèl òganizasyon dit de dwa, de defans de dwa zimen? Poukisa rnddh atravè Pierre Esperance ou son lèzout? Viktim nan pa gen fanmi? Alò se jodi a pou ke se sèl Pierre Esperance ke lòt moun ap releye kap bay dezòd? Kot moun? sa yo ki te di ke yo se DEA. Mwen menm yo mèt di DEA devan pòt mwen, mèt di FBI devan pòt mwen, yo mèt di lapolis devan pòt mwen, m pa gen pou m pran nen non. Pase depi w moun se la lwa w ap aplike, m son esklav de la lwa, m disponib. Men depi se politik k ap fèt, se byen malere, mwen m pa fè politik, m son pwofesyonèl, m son teknisyen. Nan sitiyasyon sa a, nou antere m moralman petèt, men fizikman, si yon kadav konn al devan vwayou, konn kadav mwen pral rive la. E nan moman sa a, kòm mwen te di nou oparavan, Pa gen okenn fanmi k pral ret di l pral parèt pou mande kò oubyen kwakeseswa. Yo t ap trè malpwòp. Okenn fanmi. M prè pou m mete vi m sou tab la. Prepare biche nou si nou vle. E m ap vini bay randevou ke nou vle. Poukisa gen yon avi de rechèch? Pandansetan m te disponib, mwen te la. Jodi a, m te mete jenès mwen, konpetans mwen, mwayen m a dispozisyon peyi m, pa pou moun. E gen anpil bagay k ap fèt nan peyi a la. Si gen wout Kap-Ayisyen jiska Nòdèst, m te riske vi m lè yo t ap boule materyèl, touye chofè sou traktè, bat pran lajan nan men moun. Sougon moun ki te konn ban m lajan. Kel vini pran rezo sosyo li dil m pap okipe yon ti vwayou yon ti vòlè ou konprann kap vin di ke yo te revokem nan ULCC paskem te lonmen non yon minis poum te pran lajan nan men yon madanm yon prizonye ki rele Mackenson Philippe yon moun ke gen anpil dosye m gen sou li e se mwen ki te pot dosye a nan ULCC. Wala ke se jodi a nap fè. M ta renmen ke kounya la lè yon anplwaye yon moun fè yon pwoblèm yon dezòd konsa premye bagay konfwonte l fè moun nan vini konfwonte l prepare yon dosye fè l siyen l lè sa wi ou pa bezwen fè jounal met ou deyò pou di ke men depi ki lè w te pran desizyon map vin sou w e si w konsidere l se yon menas se yon menas map vin sou w moun ki gen pitit gen fanmi pa fè dezòd sa yo. Yo pa gen dwa. E tout moun ki antre nan antrepriz mafyez sa a, ki konnen yo ka itilize non m pou yo anmerde yon anbisye o non de Doktè Ariel Henry ki aksepte pran la responsabilite a la tèt de yon peyi nan sitiyasyon sa a epi k ap mande Pou Badio al devan rann tèt li bay lapolis al devan lajistis men mwen pou tèt mwen bay lajistis map tann lajistis relem mwen disponib e dispoze se pou tèt sa m ale m depoze dosye m nan grèf la se pou tèt sa m ekri anbasad la avèk menm dokiman sa yo pou moun sòt te mache pran pye yo antre nan CTU ozetazini. Bay de anakè ayisyano ameriken plis lè kolonbyen djob pou vin poze yon tèl zak an ayiti alò se badjo t gen tout responsabilite sa ki gen mwayen sa yo ki gen posibilite sa yo t gen otorite sa yo pou moun sa yo pou m bayo lòd men sa yo dwe fè m konnen. Pou anpil nan nou la, touye Badio la, sè ke prezidan Jovenel jwenn jistis, Jovenel te jwenn jistis, se pase ke nou lè Jovenelis nou son pakèt sanwont. Bon, yon nèg ki dil responsab dwa zimen, li pa menm konn yon eleman nan prensip fondamanto de dwa zimen, lap mache rouspete de medya an medya, nou youn pa janm di anyen. Lakize, menm nan lanmò yon prezidan. Yap bay manti sou li toujou paske l son mantè. Li te yon mantè. Madanm nan ap bay manti, pitit li ap bay manti, frè l, sè l, moun ki di yo te pwòch li ap bay manti paske gen yon sendwom Badio se li menm ki ala ki la kounye a depi yo bezwen anmerde yon moun Badio. Ebyen Badio disponib. Bay Badjou randevou. Kote nou vle a jan nou vle a Badjou ap vin. An atandan. Avèk ame konsyans. Si. M ta antre kay Jovenel. Si m menm m konn koulè baryè Jovenel kote m ap pale avè w la. Prepare yon biche, ban m randevou, m prèt pou m pase an dolokos. Nou pa benyen tann ankèt jij. M disponib ban m andwa ke nou vle, m ap vini. Dan l'ambita fizik de mers, le mason jè konsidiri kon mwen krim kontr l'umanitey. Dans ce dossier où tout le monde ment, les menteurs sont les seuls responsables de ces différentes allégations. Dire la vérité n'est donc un devoir, messieurs. aksèp san se pwononse sou dè alegasyon fantezis de lè relasyon avèk len dè prezime asasen an la pèsòn de Joseph Felix Badio ki se zanmi fanmi an, l abitye frekante kay la, ou konprann, aprè a fòfe a l antre 2 fwa nan kay la, li pote zam, lajan e dokiman. Men si nou pa ka konn ki dokiman l te pote, si nou pa ka konnen lajan l vòlè men zam nan mezanmi dcpj omwen nan yon rapò betiz konsa politik nou te dwe di men konbyen zam ki te gen nan lakou ka prezidan an men konbyen n rekipere men konbyen n pèdi lè sa yo ta di vrèman vre rès la nan men Badio. Bon mwen menm mwen jiska prezan jiskaske yo pwouvem ke m enskri an fo rapò sa pa fèt nan dcpj pa gen yon moun nan dcpj k al pran fòmasyon ki ka pèmèt e oze ekri siyen yon rapò sa son dokiman politik klèman. Ekri e diskite Netwaye avan de piblikasyon Kòman w ka konsidere Non rapò yo di ki rele rapò pasyèl lè fin rapò a kòmanse egzakteman pa lè fè depi son asesyon depuis son ascension au pouvoir le 7 février 2017 à la faveur des élections présidentielles du 20 novembre 2016, faisant de lui 58e président, chef de l'État haïtien, le président Jovenel Moïse n'a cessé d'être l'objet de contestations de toutes sortes. Page 3. nan 122 paj rapò a. Malgre van e mare le prezidan a travase 4 ane de son manda mezanmi, mezanmi. Pwouve m sa. Ou konprann? Pwouve m sa. Nan rapò a yo mete prezidan an abite Pelerin 5 enpas Esperans nimewo 5 pandansetan gon moun ki lwe yon kay anfas li. E kay sa ap domine lakou l. Ki nimewo kay sa tou? Ki adrès li? Men mezanmi mete foto a. Si nou pran yon foto, yon fo adrès pou nou ale konprann 11 Byron Street ki negziste pa. Pa gen Byron Street nan Spring Valley. Ka gen Edge Wolin pou moun ki t ap fè betiz la. FBI deplase an yon kote FBI pap kite kat li pou an ka kou gen enfomasyon sou moun yo bezwen an donk kelke pa kon travay kap foute de kominikasyon kap fet nou pran lajan men nap mal fe travay la mesye donk mwen menm met vim sou tab la ke m redwi an san dan se denye fwa pou bay sa fet nan peyi dayiti. Ke menm mouch pa jwenn grès kò m pou yo pile. Se dènye fwa nèg isit ka betize avèk imaj moun. M te met jenès mwen, m te met konpetans mwen nan peyi a. Jodi a nou chwazi se konsa pou nou konnen nou ka fin avè m. Sa k fè lè nou bay manti yo nou alèz pou n antre lakay nou, n al kouche ak madanm nou, n al pran plezi, n al nan night club ak yon grenn ak albòm k ap tonbe nan lestomak nou. Enben mwen menm m met vi m ololokosa apati de la. Se fini. Nou met prepare nou. Nèg kap chèche m, ki te yo di m nan kabinè, pal 20 tan te yo di mwen nan montay nwa, m pral nan la rue. Nèg ki konnen politik lap fè, ki gen kouraj politisyen li, li met vin atake m. Mèt Anka ou Pierre Espérance. Kangou Pierre Esperance kap degaje movèz odè mouch gen pou swiv ou e m repete l prann pou sa l ye mouch gen pou swiv ou e sa m di a si se mwen k antò se mwen k pou pase moun ki antò a dipoze pase. Depi m konnen m te frekante Ariel nan rezidans ofisyèl li fò m pase. Depi m konnen m te antre kay prezidan an, m t al pran bagay mwen sipoze pase. Depi m konnen m konn frekante yo avan, pandan e aprè m te konn frekante koup prezidansyèl la, mwen sipoze pase. Men. Si tout sa w di yo, ou pa ka pwouve youn se verite, mouch gen pou swiv ou pi Espérance. Movèz odè ke w ap degaje avèk tout moun k aksepte ke w ap bay manti yo nan tout medya, tout kote ou pase, yo konplis avèk ou nan lanmò Jovenel. E m repete l san zanbay, y a pran l jan yo vle a, fason yo vle a, y a konprann li jan yo vle a. Tout moun ki chwazi pou fè pwopagann sa yo, m pap di malediksyon pou yo non, paske malediksyon y ap viv li deja nan peyi a la, mwen, y a la volonte admisib e la volonte pèmisib de Dye, mwen kwè rezilta a pap twò lwen. E si Ariel Henry. Son moun kel degajel li jwenn juge li pase se konsa yo pral konprann li debouye w kom ou te dim pou m pot tet mwen bay la polis pou la jistis di tout moun kisa konn sak peyi dayiti a depi 23 zan m nan sistem nan m pako a 59 an m pral gen 60 an pou se moun kap pral montre m sak pase donk mwen pwe si w pa kapab vini. Chak moun ki pral mouri nan peyi Ariel responsab. Tout polisye k pral tonbe nan fè veleyite politik ou responsab. Pase wòl nou nou menm se al chita kay Jange avèk Anakasis avèk Kiko Sen Remi ou konprann nan Dèlma al fè mètdam vann pòs. Enben m anfas ou. E m anfas ou sou tout fason. M pa gen afè zanmi, m pa gen zanmi mwen menm. M pa t gen zanmi, m te gen de kolaboratè ke m t ap fonksyone. M pa bra dwa pèsonn moun. M t ap travay pou peyi m. M pa gen byen. M pa gen bòs, ni blan, ni ayisyen. Si yon moun konnen l te patwon, ke l vin di l. Ke l voye yon lòt moun vin di l. M t ap bay yon konsiltasyon nan Covington Security pou sèlman 75 mil goud. E m te disponib 24 trè sou 24 nan tout pwovens. Depi gen yon ajan t yon pwoblèm, m la. Kèlkeswa pwoblèm nan. Manyen kòb moun nan menm jan yo te di a. Misye ede moun ki fin itilize ou pou yo jwenn avantaj epi yo fin vòlè konfyans ou epi se ou t pa bon y ap mouri e m di sa toutotan ke m vivan yo t pou mouri. La guerre ne tue personne mesye menm si w pa al nan la guerre w ap mouri men gen de mò lè w pran yo. Nanm ou pap janm repoze anpè. An atandan ke limyè ou kontinye pou l fèt, mwen disponib e dispoze ke moun ki santi yo ofanse ban m randevou nou vle, kote nou vle, jan nou vle l la. Men kanta dezòd ki fèt otou de dosye sa a, Mwen menm mwen dispoze e disponib pou moun vin di wi. Ke rapò pasyèl sa a, ke DCPJ ekri l la, e DCPJ k ekri l. Mwen m ta otorite DCPJ voye sa pou mwen, m ap fout arete nèg k ekri l la. E m ap revoke l. Paske rapò politik sa a pa ka yon rapò. Li paka yon rapò lapolis. Twòp detay, twòp de ti ti bagay politik rantre nan yon seri de detay ki pat lan. Bon, mwen la m vivan. Nou fè similasyon de mò sou mwen pandan plizyè fwa. Y al fouye kay agoch, kay adwat. Rann tèt nou sèvis. rantre nan Pelerin, fè foto adrès kay la, paske li tnè dezi li menm nan maten deba. Li di ke m te bay yon koutye kòb pou jwenn kay la 7 mwa avan. Donk li pral vin di sa nan lajistis, devan jij denstriksyon. Gary Pierre-Paul-Charles, Yo te di m bal avèk yon sèten Junior Derizier, Junior ki di kote valiz prezidan ye. Li gen enfòmasyon pou l bay lajistis. Ou konprann? E tout moun ki gen enfòmasyon pote l nan lajistis, se pa nan radyo mezanmi. Donk nou pa vle Jovenel jwenn jistis. Bon nou gen tout bon enfòmasyon sa yo. Lè fin e pwopagann n ap fè nan radyo. Donk mwen pa tap pale tout otan ke m pa depoze dosye m nan lajistis. M konnen nou pral di a, yo chwazi jij li, ou konprann eksetera. M pa gen jij. E tout moun ki konnen m nan sistèm nan yo konnen m pa janm al chèche tretman favè nan men moun paske mwen frekan. M pa konn pran anyen nan men moun. Yon nèg ki gon ti mikrofòn nan bouch li, l ap peye, l ap peye bon machin nan mezon a mil dola ameriken, lè fin l di l pa t konn moun, ou kwè moun sa m te konnen an mezanmi? Hum! Gen lè m pa t konnen l. Vòlè kò ye. Ou gen pitit, tout se krim w ap fè kont li. Mwen menm m ka di m reyisi nan vi m. Ba yon pitit ki bezwen m ni m pa bezwen yo tou. M gen yon grenn moun kap soufri la ki papa m. Men sa fèk gade l e m ap di l e ap tande l ke l pann tèt li pandan ke l pral gen 88 an avan l gen 1 nan m pa responsab. On ne vit pa la gè. La gè a vini nap prann. M pat limen dife a. Moun ki limen nan ke l degaje l etenn li. Paske mwen m disponib. E jodi a m nan batay. Sante m pa t bon, m te fèmen bouch mwen. Men m te pran le tan, m te pran rekil pou m te mennen pwòp ankèt mwen. M fin mennen ankèt mwen kounye a. M plizoumwen kapab kanpe nan lari a, m ap kanpe. Donk nèg yo pa bezwen al chèche m, ban m randevou. Yo fin itilize w. Kounye a yo pran w, yo ba w boton chapo, epi tout moun chwazi se yo. Bay korespondan entènasyonal manti epi yo menm yo santi yo alèz se two lach mwen m pa gen m lonmen non moun pase moun ki te di Jovenel ap mouri yo nan pouvwa yo nan pouvwa yo direktè yo gen bann ame avèk yo y ap fè reyinyon kounya konplo 1 pou yo jete Ariel 2 menm yo menm nan y ap fè konplo avèk lòt avèk Ariel pou destabilize moun ki bezwen destabilize Ariel. Yo la, m ap lonmen non yo byento. M ap lonmen non yo byento, men yo la. Yo sekretè deta, yo minis, yo direktè nan pòs, yo la. M gen dosye nèg isit nan peyi Dayiti. E nèg isit konnen m gen dosye yo.